Lyon pa pran ankenn fanm nan men yo non Lyon Lyon pa pran ankenn fanm nan men yo non Lyon ap kouri li wè fanm nan epi li li frape a fanm nan epi fanm nan li menm nan te bouke Lyon bal ti dlo epi l pranl li pa Anpil moun pozem kesyon kijan m fè kite Lyon pran fanm nan ah m pa nan Lyon m pa nan m pa nan Lyon m pa nan Simba m pa nan whatever map pale lanmou lan. Fednaelle rete youn nan fanm depim tande li fè kèm bat fò epi dat set epi lion sofachi ok mèsi ou renmenm tou tèt frèt moun kap fè zen yo ann ale. Se ou m vle! Nou pral fawouche pou kote, gade, gade, gade moun kap ri m mesye pou tèt map chante Nobody nananananana se ou m vle Melissa anba live la. Ya Dèdley te renmen Fednaelle wi wi wi wi nou te renmen Fednaelle oubyen nou te renmen a Fednaelle oubyen nou te zanmi Fednaelle m pa ka kache sa M renmenw. M pa sou cheri m pa sou Moun kap dim sou an m pa sou But poukisa m sou M paka vin pale a fanatik m yo pou m sou monchè Gade moun Marjorie kontan Rizzi kontan Ok m pa gen pwoblèm non men Moun ki Lyon m pa gen pwoblèm non Lyon respè papa Ou pran fanm nan tèt frèt Jere fanm nan menn Ou konn ki chante m ap chante pou Lyon Moun ki konn tande chansonèt fransèz yo. Lè yon nèg pran fanm nan men'w oubyen lè yon fanm pran nèg nan ou konn ki mizik poun chante Pran byen swen dèl Pran byen swen dèl Pran byen swen dèl Swa li fidèl Se mizik sa poum ta chante pou Lion Poum di Lion pran byen swen dèl Pran byen swen del fucking del paske li gon rèn nan menl epi swa le fidèl gade gade moun kap ri m konnen nou bann vòlò gade majori kontan wizi kontan li gade gade e nou renmen zen wi timoun tonnè kraze m gen 2 mizik m ka chante pou vide. Nou konnen m te renmen a fednaelle li pran lion m konnen nou ap fè zen gade tande nawèl tande letènèl tande letènèl tande map di letènèl konsa map wè pou fednaelle map chante sa pou lion pran byen swen dèl mezanmi gade vwa mezanmi gade vwa twal wi. Pase m konn mizik ki di konsa. Lè fanm damou li ka fè san soti nan wòch Lè fanm damou li ka fè dwat soti nan gòch Lè fanm damou Lè fanm damou de grenn je l pete Lè fanm damou li pa wè enterè Ahh mwen Elton Boy di konsa depi lè Depi lè Lion fin pran fanm nan 2 l li envagi. Nawel la mezanmi m pa ka joure a Nawel map m pral ekri w an prive vòlò poul Ekrazan map fè zen avèw Nawel. So ok demen se map soti yon seri le 20 ki rele ki suis je ke n gen Richardson ki anba live lan la ki ladann youn nan pi gwo youn nan gwo aktè nou genyen e Kisuja son bèl seri son gwo seri fanko love ladann e mechanste ap ladann Roody Roodboy gen poul jwe ladann tou e son gwo seri e patnè ki fè mizik ki di konsa zam mwen bò boudam nan ki rele ki fè mizik a Roody a fanko love la lap ladann tou. Son gwo seri, gwo gwo gwo bout seri anpil atis tanzantan ap parèt ladan yo. M pa fè bagay fake. Nou pa jwenn seri. Nou pa jwenn, nou wè nou di m pa janm pale, men nou pa jwenn seri. M pito tèt frèt pou n jwenn yon seri. Yon mèd pou lyon, lyon ap pede mòde fanm nan, lyon vye lyon, ey yon ti, ey men yon chat mwen ye menn, lyon menn, lyon ap pede mòde fanm nan ou vle ou di a Venus m rayiw wi papa ou panse ou te renmen wa ou di a bal dèdle viv lyon ok pa gen pwoblèm ou konn lyon pa menm bagay lyon ap pede mòde ba ok ou renmen lyon pase m ok pa gen pwoblèm m rayiw lyon lyon bay m renmen fanm nan menm lyon e bay m Chante ankò nou bezwen al rim nap ede dim chante poun ka ap ede griyen dan. Tout fanm kap renmen pa renmen gason pou bo. Tout fanm kap renmen gason pou renmen gason pou bon. Ou gen dwa bo ou pa gen bann. Ou gen dwa boo pa ka fè fanm nan vini menn ou pa ka fè fanm nan vini nan telefòn si ou pa ka fè fanm yon fanm vini nan telefòn kijan ou ka fèl vini ou otomatikman anfas met dife anba live la medanm gen nèg ki boo ki pa bèl gen nèg ki bèl ki pa boo boo a kisal ye boo a gen dwa son fizik li enteryè li epi zozo tou piti tankou yon dwèt menn. Epi lè w kwaze ak fanm nan ou pa ka fè anyen menm. Fanm nan ou dwe gade l epi ou fè l sa l kò l. Met dife anba live la medanm. Met dife anba live la nou gen nèg nou konn kwaze la epi nèg la li menm la li di oh lap vin pran pòz lal pede fè spò 1 2 10 16 23 lap pede fè fòz li pa menm gen bann menm epi medanm yo menm lap di ah. Nan kè mwen mouri e nan fòs mwen mouri deja rest in peace mete dife fouki nan ba live la timoun. Pa vin pale de boo la. Eske fanm nan ka manje boo a ou ka renmen yon fanm li bèl li pa gen alsiyis tout alsiyis li fini deja paske vakabon manje alsiyis li ou ka renmen yon fanm li lèd Men tout atis li la. Men m pa renmen moun poubèl. Tout poubèl se fatra w met ladan. M pa janm renmen fanm poubèl. Tout poubèl se fatra w voye ladan. Tout poubèl wi, ou jis pran fatra epi w voye ladan. M renmen fanm ki konn fè bagay. Ah! M pa janm di Lyon pa renmen a Fedna. Machan m fache a Lion ki paske l renman Fednaelle Lion son jènjan l ye si fanm nèg la ka nan pozisyon respè si Fednaelle ka yon nèg konsa Fednaelle son Queen Lion vin reprezantan yon Wa menm pa pale m de moun ki pi dous ki pi rèd ki pi bagay ki pi bo ki pi dis ki pi da èske Lion si jènjan l ye m jènjan pase Lion si Lion tande live la di l sa Lion deadly jènjan pase w. M pa konn, m pa nan fè konpetisyon menm jan jan pase w. Moun kap pede ri, yon bann vye moun. Gade ey, nou renmen zenyen vi, gade yon bann ti moun wi menn. Jalouzi ap touye m. Kisa jalouzi ap touye m nan Hamid? Map fè kòmsi m pa wè Keen ap trip sou mwen, kòmsi m pa wè. Sa dèt genyen. Yo guys for real. For real! Gade wè, pandan m Canada la m pap ba nou manti konn ki kontantman m gen paske m jwenn sa. Sa pa m pa janm jwenn sa non. Sa fè konbyen tan m pa janm jwenn sa Ayiti, m konnen m pa al Ayiti. Kòman bagay sa non Ragaman. Lyon Lyon pa pran anken fanm nan men non Lyon ap kouri li wè fanm nan epi li frap a fanm nan epi fanm nan li menm nan te bouke Lyon bal ti dlo epi l pran l li pale avè l sa vle di Lyon jènjan pase m bon Lyon wè wè wè Lyon mwen tande live sa mwen pale avè w mwen pale avè w Lyon ou gon wèn ou gon queen nan men w Ou bède apresye l oubyen adore l paske fanm sa son lòk nan men w. Pataje live la paske Lion gon fanm nan men l. Sa nan pede gri dan. Ou pa wè sa gen ti moun se konsa yon bann ti moun renmen a map pale anko. Map fè kòmsi m pa wè n. Ok anpil moun pozem kesyon kijan m fè kite lyon pran fanm nan m pral esplike nou kòman lyon pran fanm nan lyon se yon simba li ye fanm nan se yon rèn mwen menm Mwen menm mwen menm ti li menm m te ti jis ti Canada epi l yo te jis ti Haïti epi fanm nan ti Haïti tou. Nan gen nan pede gren dan nan depi nan pat wè depi nan map fè wè nan pede depi nan gren dan map fout bay vag. Si nou ri map poze, si nou pa ri map esplike nou. A la pede grenn de nou. A bray nou, nou fòkè ti moun. Nou fin mande moun zen epi la pede grenn. Ma li, ma li, ma li. Si nou pa rim anpe se ke nou zen. Bay nèg kapon fanm nan menm non. Bese m pa la ui m jis Canada epi nèg la jis ayiti li pran fanm nan ui. Ok pa ri m pral ba nou zen an ok. On ti jèn se tankoum, Lion, son ti gason kap li fè cheve l long. Gade epou de sa mwen komanse trese cheve m tou, m pa bezwen moute nou cheve a. Ti gason pa, nan pede ri a. Mane, devan nan pede grenn nan, nou pa vle m pale. Ok guys m pral pale. Yon ti lyon Yon ti lyon pa menm simba menm Li anit wè fanm nan l kouri sou li Avan m pale banm pale avè nou ti moun Èske n konn sa sa sinifi Ann li ansanm Ba lan si ya ga Savann 800 dola ameriken. Andy moun yo l fèk delivre jodi a wè gad anba a ankò Balenciaga ok men bwat la an gad bwat la kisa l ekri ankò Balenciaga sa vann prèske 900 dola ameriken ou panse m ka renmen yon fanm ki pa konn valè dèt li ann regad ankò ba. Lan si ya ga 800 konbyen dola ameriken. Shit fom dal dèyè mayo a wi. Tenis ou byen mayo a. Konn kisa m wè a tenis sa? Note la map fè komsi m pa wè lion ki vole fom nan nan menm. Lion, m pap ka ba w manti, ou vòlè fanm nan nan men m men m toujou renmen fanm nan. Fanm nan rete yon bèl fanm, ou vòlè fanm nan nan men m, paske timoun yo ap peye zi ou vòlè fanm nan nan men m, ou pa jèn jan pase m, ou gen sèlman bagay. Tande timoun yo k ap rele woy. Woy, Lion, m respekte w paske ou ankadre fanm nan, m ba w respè paske ou ankadre fanm nan, ti l ankadre l paske mwen menm mwen pa ba w manti, Di mwen menm son nèg ki chè, mwen menm son nèg ki fò, mwen gade map mete tenis 800 dola, 200 mil dola. Mwen mawozo, a gade bagay mawozo ap pale. Plip plip! Plihe! Fèm wè tout moun ekri pliye. Plip plip vle di yo pran l nan men w. Pliye yo rate l. Ekri pliye mwen pase m rate l. Pidipidi pipi pipip pliye tout moun pliye yo mete mete pliye anba live la yo rate l m rate l gade pliye gade pliye gade m konnen nou bann vòlò gade gade gade yo gentan ap ekri pliye a pliplip anmweyy m pa pran l non pliye pou n ekri yo rate l pliplip ou pran fòm nan pliye ou rate l. This is deadly Si w renmen m Ou bon Si w pa renmen m Si w gen pwoblèm kay fè m konnen live M ap vann tenis sa pou m fè m yon kay pou ou Li rele Balenciaga Wendy te gen yon tenis 300 dola 900 600 dola nan byen l nou te rele anmwey M gen yon 900 dola ankò wi men li Piripipipipipihee. Gade e gade An gen ap pede ri konsa gade oh oh Dead anmweyy yo genlè anmweyy m ba nou vag vòlè sa yo yo trò renmen ap pede ri andan yo Anmweyy fanatik pliye m genyen Fanatik mwen yo mete pliye anba live la pli pli pip pipipipipip pliye. Chef ki si ki mizik poum chante pou lion nou bezem al joure a lion poum di lion ou vòlè fanm mwen ou paka fèm sa m rayou lion ou son vye nèg ou son nèg chevola m sipoze fè simba kenbe yon bò epi timò kenbe yon bò yo touye w yo bat ou ou vle m rayi nèg la bon nèg la pran fanm nan menn son bon gason menn map jis chante pou nèg la pran yeah I still love her she's so beautiful gade m Yow pèp ayisyen renmen zen mezanmi. Ok nou bezem di lion ou vòlè fanm nan nan menm m rayi w ou konn sa w fè a men menm map rive sou ou map frape w baw baw baw baw wè lion wap fè m tèt kraze brrrr depi m kwaz avè w mouri e sa m te bezem fè e men men sa map chante pou lion pran byen swen dèl pran byen swen dèl Pran byen swen dè l, swa li fidèl. Ou konn sa sa sinifi? Pwoteje fanm nan, fidèl avè l. Tout fanm ki dakò sa m fè a, met dife anba live la. Tout moun ki pa dakò, joure m. M te bezwen grenn egri nan bwat mwen m jwenn li m pat janm jwenn bon bagay e si bouda fednaelle ap moute m kontan menn bouda fednaelle pat janm piti non kite ti pitit la non mezanmi poukisa nou pale de fednaelle konsa an fednaelle son bèl ti pitit li ye kite ti madanm nan ann pale de lòt bagay. M pa bezwen manje Fednaelle mezanmi, se yon bèl ti pitit li ye, se yon aktris, se yon atis ayisyèn but m renmen anpil epi m apresye, li gen talan. M respekte Lion, Lion se yon wa li ye paske se li ka pran bèl fanm sa. M ap di Lion yon sèl bagay, pran fanm nan, pran l o serye epi konsidere l, fè sa m pa t janm fè, fè sa lòt moun pa t fè. Fè fanm nan viv. Kisa pou m di ankò? Lion mèt bat mwen, Lion pa ka bat mwen So Lion ka pale, li ka pa ka bat mwen Pase m son nèg m pap janm bese tèt mwen devan moun M ka bay Lion respè paske l renmen avèk yon Queen Li renmen yon fanm ke m te renmen Tout nèg ki pou yon fanm, tout moun ki renmen avèk yon fanm ke ou te renmen li pa, ou pa renmen avè l ankò oubyen ou te aprann renmen. Respekte l, paske son jeneral, paske li pral fè sa w pat fè a. Men wap di l yon sèl bagay, fanm sa son rèn pou ou, men kòman l ye pou ou, jis pran swen l epi pwoteje l. M pa pè di fanm nan, m pè di Fednaelle. Fanm nan rete F lan. Si Lion pran Fednaelle m kontan, paske si Lion fè l plezi m oblije kontan tou. Si Fednaelle api, m oblije api. Kiyès ki ka fè l api? Son nèg ki pou fè l api, si Lion fè l api m oblije dakò guys. Nou bezwen kòmsi pandan li ta al Lyon pou m t ap joure l oubyen m t ap blaze l la pou m ap di Fedna s on bouzen oubyen s on vye fanm. Non, se pa Dèdley. Si Lyon fè lapi l pa janm pale mal de Lyon, m oblije renmen Lyon. Jan m renmen Fednaelle la, Zowa fè m renmen vyann nan, si m renmen vyann nan fè m renmen Zowa. M renmen Fednaelle tankou m renmen Lyon paske Lyon fè lapi. Si Lyon, yo s on jeneral baz, respè. Paske fanm nan pa janm pale mal de yo, kisa w nou vle ankò? Mwen menm okipe nou menm. Bezwen zwen. Nou bezwen pale mal pou mwen. Nou bezwen di ti fia yon vye bagay apre sa pou nan fezen anvel. Ti fia pa fe man yon menm. Map di nou sa ankò, fanm pap chache bo gason, fanm pa pase, gade, fanm ap chache nèg ki fèl byen kou pase. Ok, kilè li la? Bon gad lè a. Oh l 10 zè m pral pale. Si n gon timoun bò kote nou ret se, ma di nou yon bagay. Wè fanm, fanm nan ka renmen avèk yon frè kèk koko ki pi lèd ke kèk koko. Men depi wap fèl byen pase, ou konn fè lanmou, ou konn koupe, ou konn fè bagay, ou fèl voye vit. Ou konn souse bòbòt, ou konn byen karese, ou konn byen fè tout bagay, fanm nan ap ret avè w. Si w pa ka fè sa, babay. Fanm pa nan chache bo gason. Fanm ap chache nèg k ap fè l viv byen. Viv yon fanm byen se lè l gen kòb e lè w trete l tankou yon rèn e byen lè w koupe l byen. Bo gason an son degi liye. Bel gason wadeve bel fanm nan son degi liye. Ou konn a yon fanm la li led epi fanm nan komsi gon bagay li ba ou anpi bel fanm pa ba ou l. Ou konn a yon gason la bel fanm bel gason ba ba ou yon bagay epi vye gason ba ou l. Bote son bagay enteryè li ye. Tout moun kap chache bagay eksteryè ou konn renmen yon moun la li bel gason oubyen bo fanm bel fanm li bo gason oubyen bel fanm. Bèl gason an pa ka ba w sa w bezwen an medam yo. Beau gason an pa ka bay fanm yo sa l bezwen an. Nou pa renmen pou bèl. Tout fanm ki bèl, m pa janm renmen fanm pou bèl. Tout pou bèl se fatra w met ladan l. This is deadly. M kwè nan tèt mwen, m se nèg ki ka fè fanm vini 7 a 8 fwa nan vi an, nan koupe. M konnen nou la medam, si nou pa kwè, depoze CV nou aswè a. Vin m pral montre nou yon bagay. Non, pa gen moun k ap fouye m nan zen konn poukisa pase men m pa renmen zen. M se sèl moun ki di Lyon si w ka pran fanm nan respè. Pase fanm nan son fanm ki difisil, son bèl fanm, son queen, li pa fè anyen ki mal. M pa janm konn pati ki mal kay fanm depi m renmen yon fanm m renmen tout pati nèt ki bèl ou gade ou yon fanm mèt vòlè oubyen l bouzen whatever m renmen tout pati yo nèt paske depi m antre nan vi w m oblije renmen tout sa k pa bon lakay ou zòtèy ou mal fèt m oblije renmen l cheve w mal penyen m oblije renmen l ou pa bwose bouch ou le maten m oblije renmen l tèt ou gaye le maten m oblije renmen l ou poko met perik la m oblije renmen l paske w se sa m te renmen an m renmen w a tout defo w E tout kalite w. Si lyon son chanpyon li l fè sa li renmen fanm nan konsa. Lyon son wa. M pa renmen fanm nan paske kòmsi li m pa rayi fanm m pa ka rayi fanm nan paske l gon lòt nèg. Nèg ki renmen avè l la se petèt ke l fè yon bagay ki plis pase m. Love you. Guys m renmen lion m renmen F la Fed Lion Yo be deadly li. Non men se paske moun yo di kòmsi gon nyans kòmsi yap pede pale de yon bagay yo panse kòmsi m ka rayi yon lòt pou yon lòt. Si moun nan fè chwal kijan m ka fè rayi moun nan? Ameli, Sa w di a e vre. Si nan moman an e lyon k ap fè fanm nan viv byen, lyon respè! Paske fanm nan bezwen sa. Yo, m renmen, pandansetan m ap pale la, m renmen Jenny Queen ki ap viv avèk mari l byen tou. ki se ki se ansyen mari fednaelle bon bagay guys viv byen tout moun ki ka fè w byen se viv avè l entènèt se vye bagay m pa pral vin pase pou pi bon ou pou montre ou m pa renmen fednaelle m pa renmen lion m pa renmen eee m pa renmen jenny queen m pa renmen eee General la ki renmen al jenny queen nan Strong Strong on gwo aktè w ye Jenny queen on bèl aktris ou ye cheri F la son gwo aktris ou ye Lion Respè baz mwen paske ou pran fanm ke m te vize Much love guys Epi Christie Youn nan moun m renmen anpil Christie sa w konnen nou gen pwoblèm avèk Christie guys M ap di nou sa jodi a Christie dirèk Anpil moun rayi Christie paske l dirèk. Christie son krezi li ye menm jan avèk mwen. Li dirèk, sa w wè l ap di a l di l li fini. Christie pa t janm rayi Fednaelle. M pa ap antre nan zen fi ou gason. Christie nou gen dwa gen pwoblèm avèk Christie e m pa konnen. Men Christie pa nan tenten. Christie dirèk. Christie yon krezi li ye timoun. Nou pa konn Christie? Christie sa lap di al tou dil li fini. Li pa nan, li pa nan Li pa moun kòmsi k pral di yon bagay kòmsi pou l fè w plezi. M renmen moun konsa. Ou wè pandan m renmen nou an, fanatik mwen yo. Si m fè nou yon bagay nou pa ka kanpe nan figi m nou joure m lan. M pa renmen nou non pase m pa renmen ipokrit. Delma 11 m salye nou Chak moun de ki kote yap tande live la la Pou m ka voye big up pou nou Non Christie dirèk Nan gen anpil moun ki pa konn Christie Yo jis ap joure Christie Bagay Christie son moun ki dirèk Prissy pa janm pale mal de Fednaelle non li toujou dim Dèdley mwen renmen Fednaelle anpil men anpil moun ap moute tèt Fednaelle m pa pral moutre sa m pa pral pale paske menm pa nan pale m pa ni pale pou Christie ni pou Fednaelle Fednaelle son moun ke se kèm se moun m renmen anpil epi Christie m apresye Christie anpil tou ou konprann menm konn Christie Christie dirèk li yon moun ki fou li li dirèk nou gen dwa pa konprann li li li will. Moun brezil yo koman nou ye. Tout moun afiche kote yo ye delma 11 anpil love pou nou delma 11 m renmen nou anpil m konn peyi a pa bon nou branche lè sa Bondye ap di yon mo pou ayiti kanmenm o non de jezi brezil m renmen nou anpil Beatrice m renmen w anpil cheri Bahamas m renmen moun Bahamas yo anpil m ap vin Bahamas byento moun New York yo m renmen nou anpil. M te New York byento e dènyeman map retounen New York ankò. Ki bò New York la nou ye? Eske se Spring Valley? Paske m te Spring Valley. Moun New York yo eske se Brooklyn? Di m kote nou ye. Delma 11 m renmen nou anpe. Gade lè l ye devan 11 branche. M te re abite Dèlma. M te konn al vin Dèlma anpe. M te gen yon ti mennaj nan Dèlma 5 lan. Lòt moun yo kite nou ye. Ok, moun ki mande m kote m soti Ayiti yo, m soti lwen men. Si m di kote m soti Ayiti, nou pa kwè. Ok, kote m te abite Ayiti, mwen soti Chansrèl Avyasyon. Zòn ki pi pa bon an. Nan va, youn nan va Ayiti yo. M te rete a Aviation wi. M se nèg e Pon Wouj. Moun Gonayiv kòman nou ye cheri? M ap vin jwenn nou, m gen anpil dansè Gonayiv m renmen anpil. M toujou nan tout konpetisyon Gonayiv yo, m toujou bay patisipasyon m renmen nou anpil moun Gonayiv ki la. Canada m la e Canada map viv konnya Dagrin kibò w rete Canada men me Montréal mwen ye kibò w ye Canada Tout moun ekri kote nou ye la Delma 11 love you love you Ou laval Dagrin men m rete Montréal cheri. Moun sendomeng yo on love guys m konnen live la ta men m konnen nou branche map di nou bagay de fednaelle fednaelle rete youn nan aktris kem renmen anpil e yon bèl fanm kem renmen anpil tou lion renmen avèl lion son chanse li ye lion son wa m pa la poum pale m pa la poum pale fednaelle mal si yon moun anba live la ap tann kem pale fednaelle mal Moun chili yo much love. Hollywood moun ki Hollywood yo m gon zanmi m e lòt bò a map fèl vin wè nou Moun matinik yo map vin jwe matinik an oktòb map vin map wè nou map vin danse matinik an oktòb map vin pèfòme matinik an oktòb moun Boston yo oh Boston nan kay la Rose Boston ekrim sou Instagram poun wè paske m gen fanmi m tout zanmi m e Boston yo ye. Moun delma 3 yo much love paske m gen fanm nan delma 5 e nèg ayiti m ye nèg avyasyon m ye mwen ok tande guys map di nou yon bagay m paka rayi fednaelle si yon moun vin anba live la poum di yon bagay mal de fednaelle ou pap jwenn paske fednaelle m pa bezwen buzz m pa bezwen kob pou m al fè buzz pou medya poste m pou kob Si w rele Wyclef, l ap di w wi Dèdley, m konn Dèdley paske l te danse nan koup di mond avè m epi l te danse New Jersey avè m epi l te danse Martinique, li te danse New York Canada epi l te danse Nou gen dwa pa wè kiyès ki Dèdley a men Dèdley se yon nèg ki ap danse a Wyclef k ap danse avèk yon bann gwo atis. Sou rele Roody, Franco Love, Macdy, nèg atis yo, ou konn poukisa yo konnen m paske mwen m konnen yo depi lontan. Nou gen dwa pa konnen bagay yo timoun. Nou gen dwa wè m nan yon YouTube epi n ap pale. Fednaelle son Queen li ye. M pa gen anyen pou m di Don Queen. Fednaelle rete bèl ti madanm epi Fednaelle rete Fednaelle. Yon fanm depi m gade gen anpil sansasyon k fèt. Yon fanm ki enspire m anpil, kòmsi depi m gade l m enspire anpil bagay. So, li rete yon moun ke menm ke lè l gen mari, li rete yon moun esepsyonèl. She is so cute, she shows passion, kòmsi li vrèman, m pa ka di kisa m ta dwe di ankò. M respekte l, s on queen, s on fanm, m respekte tout fanm, menm krèk koko m respekte. Nou gen dwa pa konn sa krèk koko a, krèk koko s on fanm m respekte. Pase 8 mars se fèt fanm depi menm krèk koko pa devanm m respektel love you guys whatever fanm ki anba live la li pa bezwen atis li pa bezwen whatever kotel ye a son fanm li ye m respektel paske banm di yon bagay banm di nou yon bagay timoun Map viv Canada, Fednaelle kibò lap viv la viv Haïti Fednaelle bay nesans avèk kiyès li bay nesans avèk 2 timoun li fè 2 timoun son fò respekte yon moun ki bay 2 timoun lavi epa tout moun ki gen chans anfante 2 timoun Son moun ke m apresye. M respekte fanm, se pa sèl Fedna el. Jenny Queen tou m apresye l, li fè timoun tou. Fò nou pa pran medam yo tankou aki, nou jis wè yo sou entènèt epi n kòmanse mete jouman. M pa moun ki vin la pou vin pale Fedna el oubyen Jenny Queen oubyen Christie mal. Se ti medam, medam yo bèl, yo bèl, se fanm ayisyèn yo ye. Mwen, fanm yo bèl menm, depi m wè fanm yo m di nou bèl medam, m vini. May m okipe. Depi yo bezwen mete m nan yon zen, may m okipe yo. M fè kòmsi m pa wè yo, men m di m ap pot Jezi plent pou yo. Al gade dènye pòs m fè sou Instagram nan, m di m ap pot Jezi plent pou yo. Christie se yon bèl ti madanm, Fednaelle se yon queen, Jenny Queen se yon queen ankò. Yon bann bèl bèl timoun, Christie se yon queen. Bon bat m paka pral vin mete yo nan zen nou menm nap atann kem pral pèt anba live la la poum vin joure yo nou fou nou menm pral joure bèl fanm nou fou enben fèm joure yo non enben ok men mwen nou fèm joure yo nou mèt jourem bay okipe nou menm nou m wè nou e jwenn bezwen jourem.